L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Bonsoir à tout un chacun. Bonsoir à tous nos frères et sœurs partout dans le monde. Merci d'être euh, de, nous, rester fidèles. Nous sommes la t 4 m chaîne 48, Digital Cable 104. Et puis, euh, merci à tous nos youtubeurs euh, merci à tous nos internautes qui nous regardent sur euh, rêves live sur YouTube et Facebook. Et merci aussi à tous nos auditeurs qui écoutent la radio sur euh, la toile www.radiochangementfm.com. C'est votre serviteur Raphaël Toussaint et merci à toute l'équipe de la T4Rev chaîne 48. Euh, merci monsieur pour diligence que nous fait, monsieur, dame pour la réalisation de cette émission, émission spéciale. Des moins c'est émission spéciale, la puissance réalité du sang de Jésus. Se sa nap viv nan tan sa la a, kote le Senyè Jezi gon mesaj ke lap bay a limanite pou l di ou, si ou santi vrèman ou twouble, li pa responsab, si w santi w dan lensekirite, li pa responsab, si w santi ou pa gen moun pou konfye, li pa responsab, paske le san de Jezi an se prezan moman, opère, il travaille il sécurise le sang de Jésus, je le dis dans Colossiens 2, verset 14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouillé, domination, autorité, Sa ki gen pwisans, sa k parèt pwisan devan moun, ebyen le sang de Jezi li depouye tout sa yo pou jodi a nou kapab la. Donk byenvini a ou menm ki branche nou dan lentènasyonal. Jodi a n ap fè yon ti pale, se kòmsi m te ka di mete w alèz jan w wè m fè a, kote w ye a, epi nou pral fè yon ti pale ansanm. Kisa n pral pale? TV Forum Chèn 48 se yon televizyon ki ke le Senyè ban nou avèk pli doun dizèn dane. Depi nap fè yon travay dan la kominote evanjelik e ke lon vèy ou non, ke moun nan renmen l ke l pa renmen l, men pa gen moun dan le mond ki ka di yo pa konnen te fo rèv. Avèk 145 mil abòne, donk se nè sitou pa un jeu. Donk se pa yon jwèt li ye pou genyen 145 mil abòne, mwen konnen de televizyon ki gen plis ke 20 an men ki poko rive nan 70 mil abòne sou youtube. Donk Tout la glwa rèt a Dye. E sè jan la, se zabòne la, gen moun ki sitou pran abònman an pou yo kontwole sa pastè Amel Lafleur ap di, sa ekip la ap di men se byen. Paske pandan y ap kontwole a, y ap tou tande levanjil. Men nou pa ka, nou pa ka bay tèt nou manti, nan 145 mil abòne a, menm si se 150 mil, gon kantite moun ki dakò a bon levanjil sa k ap preche a. Gon kantite moun ki dakò a bon levanjil reyèl kap preche a. Donk nou pa ka anpeche si moun nan pa gen anyen nan tèt li pou l di sa l vle. Paske lè w pa gen anyen nan tèt ou, ou pale an rezon de sa w pa gen nan tèt ou a. Donk nou menm nou pa responsab sa. Men tout moun kap kale je yo, ki je yo kale pandan yo anpè. Se yon kesyon de nouvo slogan an se kale je w men swa anpè, swa anpè, kale je w men swa anpè. Kale je w men rete avèk lapè. Sa vle di pa genyen ankenn kote pou ap trakase tèt ou, se kale je w epi rete anpè, rete kalm, poze nan bon kreyòl. Paske le san de Jezi ap travay. Men n ap kale je nou pou yo pa ban nou sa yo vle. Donk T-Forèv Chèn 48 gon travay ke l ap fè dan lemond pou moun ki pa ka al legliz, A travè televizyon an, yo rive fè l. E pa la gras de Dye, nou konnen ke Cadet pral mete nimewo pou kòmanse ekri mwen, voye yon tèks mesaj, paske jodi a nou gen anviwon 30 minit ke n ap pase avè w. Anpil moun ap goumen pou 30 minit lan. Bon, de tout fason, nou gen 30 minit, paske pastè Laloy Jean Renaud, men nou genyen yon nimewo de patisipasyon Pou si w tap renmen ekri nou yon tèks mesaj nou renmen feedback ou ki kote w branche nou ou pa bezwen rele paske jodi a mesye yo di m depi w tande gen apèl m pap pran 30 minit vre donk nou tap renmen vrèman respekte 30 minit lan e nou pap pran apèl men w kapab ekri sou nimewo sa a ke Frèkadè pral afiche alò tou dabò mwen salye Lenjenyè Kadè notre Cadet à nous Lekip o gran konplè, ke se Valerie, ke se kameraman, mesye dam m salye nou. Kader ap voye lis la pou mwen la dan kèlke zenstan, pou m pa fè erè nan non moun, pou m pa ka sòti nan stidyo a. Men gen vrèman yon bèl ekip ki reyini pou n kapab reyalize emisyon spesyal sa a, wi sou la puisant reyalite di san de Jezi. Jodi a n ap genyen 2 entèvenan, fwa sa a s on fanm. qui habitait Carrefour et qui fait plusieurs expériences dans Martissant Et La euh, première expérience, c'était le 9 octobre 2020. Euh, côté machine, monde visible vin kidnapper le même. Deuxième expérience c'est le 12 janvier 2022. Côté bandit et kidnappé, euh, kidnappé Et puis troisième expérience c'est le 26 janvier. Une des l'autre. Parce que, Sèvant sa a, Bondye voye l nan pepinyè pandan li abite Kafou. Li vin nan pepinyè, pandansetan Bondye fè l pase pa Matisan. 37 87 47 51, se sou nimewo sa a w ka pa aple konw tèks mesaj pou w di nou ki kote w branche nou. Men de tout fason, An atandan la, m repete li pou w ankò, m pap pran apèl, pèsòn moun pa rele paske nou vle respekte 30 minit lan pou m pa nan pwoblèm. Ok, 26 janvye 2022, bandi Matisan te, li te monte yon bis, epi bandi yo kidnape bis la, yo pral antre avè l, epi Bondye pastè Amel Lafleur a pat bay pèmisyon, ou ka imajine yon fanm ki met pye l atè pou l di mesye, Nou pap ka al a bus sa. Bon pawòl sa lè map tandel m tranble e lèm di fòm wè fanm sa, fòm wè fanm sa e byen eme fizikman se pa yon gwo fanm fizikman men spirityèlman l gen Bondye pastè Amel la flè a anndanl donk sa li vrèman make mwen Li di mwen li pa t ap vin nan pepinyè Dèlma 33 nan men pastè Amel Lafleur, fòmasyon biblik e teyolojik ke pastè Amel genyen, se nan se anviwon 5 è yo travay, li di l pa t ap vini. Men gon pèsonaj ki parèt ki di l se mwen k voye w nan pepinyè, ou mèt ale. Kisa m ap fè a Matisan? Mwen di w ou mèt ale. Donk, depi pèsonaj la fin di l ale, menm lè w tande moun ap di Matisan sesi Matisan sela, m poze l kesyon m di l, Kijan w fè Matisan? Li di mwen, Swa m fè l nan bis, swa m fè l sou moto oubyen m fè l apye. M di kòman apye a pou ap tèmine a nevè, li di enben bon se lakay mwen m prale fò m ale. Si moto pa vle travèse avè m, m pral apye. Si bis pa vle travèse avè m, m pral sou moto. Donk sa yo, yo se vrèman dezespirasyon espirityèl pou motive nou. Jodi a la nou gen 2 faz, Nou genyen faz temwanyaj la avèk 2 2 entèvenan, nou gen Okjenor ki li menm tou bandi rale zam sou li, bandi a dil bal telefòn li di ki telefòn. Bon antouka misye pral gen poul vini sou plato a la tou men prensipal moun nan se madmwazèl Emanyela yon jèn fi ki avèk lespri li li resevwa Jezi nan vil e jodia la le senyè Jezi ap fè mirakl Avèk li, pou ou sa glwa pou fè konnen ke nan tan sou ou pè, Jezi pa responsab. Antouka, emisyon an gen yon premyè pati konsa. Dezyèm pati a, se ke nou sonje m te fè yon emisyon la, m te di nou ke trè byento nèg yo pral kòmanse, anpil moun pral kòmanse atake Radyo Chanjman FM, d'une manière ou d'une autre, nou pa konn poukisa, men levanjil ke Radyo Chanjman ap preche a li diferan, koz ke pastè Amel Lafleur ap defann sou Radyo Chanjman li diferan, Donk gen anpil moun ki pap dakò. Paske jodi a la, se pa de bandi kap konvèti, se pa de bandi kap depoze zam, donk gen anpil nèg ki gen biznis nan zway sa a, ki pap renmen wè pastè Amel Lafleur, lè yo konnen ke gen bandi kap vin konvèti, nèg yo pap kontan sa. Donk, nou genyen yon materyèl ki rele filtè donk ke leta ayisyen egzije nou paske genyen plizyè medya ki pote plent pou radyo chanjman ki di ke nou monte sou yo pandan se tan nou menm toutan medya ap monte sou nou nou poko janm ekri yon lèt de plent bay konatel se nou k pi piti devan zye lèzòm nou dakò ke n pi piti a ebyen jodi a la a. Nou pral rasanble dezyèm faz emisyon an avèk tout pitit levanjil la pou nou rive rasanble lajan pou nou achte yon filtè, yon materyèl elektrik, yon materyèl elektwonik oubyen yon materyèl telekominikasyon, Cadet la, fò m veye bouch mwen, yon materyèl telekominikasyon ebyen pou nou kapab pèmèt ke radio la mache san pa gen moun kap pote plent paske nou menm nou la pou lapè e pou sa nap travay nou konnen gen bagay nou pap janm gen lapè avèk yo men depi se moun nou pa nan batay nou pa nan litij a moun nou pa nan litij avèk lòt direktè de medya nou pa nan litij sa. nous à fond travail pour la gloire de Jésus-Christ pour le bien-être de la nation c'est pour ça Radio Changement FM là, c'est pour ça 4 chaîne 48 là. Pour la gloire de Jésus-Christ, la donne nous besoin d'encadrement des gens et pour le bien-être de la nation, n'a défendre cause pays au péril de notre vie parce que c'est notre territoire, c'est la donne n'a vive et c'est ça parce que la fleur montrer nous, il maladie, Li di l maladi, atansyon teritwa pa l la, ke Jezi plase l la. L atake prensipotè k ap fè deklarasyon, vin di ke gon yon tranbleman de tè k pral pase nan peyi Ayiti, nan peyi sa a, ap gen 100 fwa pli de pèsòn ki mouri pa rapò a 12 janvye 2010, sa vle di prensipotè sa a, moun sa a ki pran, prensipotè sa a k pran fòm moun sa a ki fè deklarasyon an tou di klèman ke p ap ret moun Ayiti. Paske si yon tranbleman de tè pral pase 100 fwa pli ke 12 janvye, nou konn sak te pase 12 janvye, moun anba dekonb, jiskaprezan gen kay ki poko rekonstwi, jiskaprezan gen moun ki anba tant, 12 an aprè e gon gon vilen ki debake la sou entènèt la ki rele tèt li Isis e ki di li menm Li pa bezwen konnen vodouyis anba pyel, masonlòj anba pyel, lasirèn anba pyel, li menm kontak li se dirèk li pranl nan mond enfènal. E le fèt ke pastè Amel la fè kontak li li menm se dirèk li pranl amen dan le trone de Dye ebyen Bondye di pastè Amel Lafleur bay presipote sa yon repons antouka Ou ka toujou gen yon pwoblèm avèk Pastè Amel Lafleur, men m kwè ke batay ke Pastè Amel Lafleur lanse pou le byen etre de la nasyon, menm ennmi l, moun ki pa ta renmen Pastè Amel Lafleur gen pou jwi de batay l ap mennen pou teritwa a. Paske si yon tranbleman de tè ta frape w, ta frape teritwa a, Tout moun ap viktim. Ke w rele kretyen, ke w rele vodouyizan, ke w rele sesi sela. Pastè Armel la fè kanpe pou l defann kòz sa a. Dayè l kanpe li di prensipotè a si w vle kwaze avè l. Fè fas avè l. M bezwen tande, m bezwen w voye jwe w sou entènèt la, m bezwen w voye jwe w sou youtube, sou facebook, di mwen. Kiyès ou te wè, ki pastè w te wè ki te bay prensipotè sa yon repons? Ki pastè w te wè aprè l te fin gade videyo sa ki te spirityèlman, ki te an branl, ki te kanpe, ki te fè yon deklarasyon? Pa genyen. Ebyen gen yon gwoup pastè ki kanpe dèyè do pastè Amel Lafleur ke w pa konnen. Nou pa vle w konprann ke se sèl pastè Amel Lafleur, il n'est pas le seul, men an atandan la, c'est la sentinelle, li menm li kanpe devan kòm santinèl e tout lòt moun yo dèyè l. Gen moun ou pa konnen, gen apot ou pa konnen men kanpe dèyè l rèd. Donk sa vle di m pa vle w konprann ke batay ke pastè Amel Lafrè ap mennen an l pou kò l. Men lè direktè medya yo ap pote plent kòmsi pou fèmen radyo a, yo konn rele nou deja mande pou nou fèmen radyo a. Donk nou menm n ap respekte les normes, n ap respekte sa leta di nou, n ap depanse lajan pou la gloire de Jésus Christ, pou n achte tout bagay yo mande nou poutèt pou nou menm pou n ka anpè ak lespri nou. Donk jodi a nou gen 2 faz, premyè faz la nou pral pran temwanyaj avèk se jèn se kretyen ki fè yon eksperyans avèk Jezi Kri, avèk le san de Jezi, answit ou menm kap gade nou de lwen, menm si son 5 minit, m di m pap pran apèl wi fòm kenbe pawòl mwen. Kade ap rim la Pa gen pwoblèm Kade Donk m di m pap pran apèl fòm kenbe pawòl la men kèlke apèl tap kèlke apèl tap bon menm si se senbolik Kade ou konprann pou nou ta fè m konnen e kòman sa ye paske nòmalman nou sipoze achte materyèl la. M gentan fè fè fè rechèch la la a, n ap fè rechèch la, y ap mande pou mwen, dayè materyèl sa yo se ann ameriken yo vann, pa genyen yo ann Ayiti, se kòmand, donk la m gen teknisyen m la k ap travay, ki pral ban m repons rapid pou ban m pri a, konbyen l ye. Si se 5000 dola ameriken l ye, n ap kontribye rapid pou n achte materyèl sa a, pou medya levanjil la pa fèmen, pou medya Bondye a pa fèmen, donk sa li trèzenpòtan. Nou, pandan nou pral obsève yon koute poz pou n resevwa sou plato a, les femmes d'abord, sauf devant la mort. Eh bien, nous pourrons recevoir Emmanuela, la sœur Emmanuela, qui pourra le partager avec nous expérience qu'il fait avec Jésus expérience qu'il fait avec Saint Jésus en tant que jeune fille, mais c'est pour après poz sa ke nou pral pran la a, ou ka toujou ekri nou nan 37 87 47 51. Ekri pou ekri sou WhatsApp mezanmi, pa rele paske ma vle nan pwoblèm. 37 87 47 51. Bonswa ankò a tout lekip. E se yon plezi pou mwen, pou makou. E mèsi paske ou branche nou de partou. E nap travay pou la glwa de Jezikri e pou edifikasyon ou. Ou menm ki branche nou de partou e de tanzantan nap toujou vini avèk kichòy pou ou pou kenbe lafwa ou an evèy paske le tan e kour Jezi pa lwen retounen nap pran kout poz nap tounen. retour après cette courte pause. Merci de votre fidélité. comme nous t'ai annoncé nous gagnons une émission spéciale que nous avons réalisée jeudi ah, sur la puissante réalité du sang de Jésus. Oui, le nom de Jésus qui a opéré. Et sous plateau là, Emmanuel, c'est le Dieu euh, qui vit avec nous. Le Emmanuel, bon Dieu avec nous. Eh bien, par contre, comment on me fait fou Emmanuel non, non, Gertrude. Mais la, la sœur, c'est bien Gertrude Fleurisier âgé de 31 ans. Euh, c'est une infirmière de, formation. Et je dis à la qui, Avèk nou sou plato T-forevjn 48 e radyo chanjman FM 88 pwen 7 mèsi paske ou la zanmi kap rele yo pa gate bagay la nan menm paske nou genyen yon pinga poum pran apèl yon pinga poum pran apèl donk ou kapab toujou ekri yon tèks mesaj mwen gen piga poum pran apèl Gertrude Fleurizier kitem diw bonjou li poko midi poum diw bonjou e byenvini nan emisyon spesyal sa. Bonjour pastè Raphaël mwen salyew nan non Bondye pastè Armel Laflè a. Humm ok koman w ye? Avèk Jezi mwen plis ke trè byen. Jodi a anfen aprè eksperyans Bondye fin fè avè w, 3 eksperyans Gertrude, èske depi sou premye a ou pat pè? Lè w fin fè dezyèm nan menm èske w pat anvi kouri? Gertrude sak pase ki fè se ou menm? Donk sa yo nou paka reponn yo, men fon ti pale nou de eksperyans ou avèk le senyè ou menm ki abite carrefour e ki gen aktivite ou nan delma pou vini nan fòmasyon di nou kòman Bondye te voye ou vini nan fòmasyon kay pastè Amel Lafleur fon ti pale avè nou sè Gertrude. Mwen raple mwen an 2018. E avan tou m ta renmen salye papi mwen Amel Lafleur. Wi, san pwoblèm. San pwoblèm. Oh, mezanmi. Mwen salye pastè Amel Lafleur, papa mwen nan non Jezikri m salye l. Mwen salye pastè Vilner Clezil. Ok. Mwen di Bondye yon gran mèsi pou pastè Clezil Vilner paske si m ap ri, m ka di se Bondye anndan l lan. Paske m pa t konn ri. Ok. M pa t moun ki te konn ri. Men, lè m vini nan pepinyè, Papi Amèl t ap fè yon fòmasyon pou nou, li di nou konsa, li pa renmen lè l ap fè fòmasyon pou moun move. Li te bay dele jiska janvye. Men, sa te ban m pwoblèm, paske m t ap reflechi, m di mwen menm, mwen pa renmen ri, ki sa m pral fè? E Bondye fè gras, Mwen fin renmen ri konnya. Ok. Ann di Bondye pastè Clezil lan merci. Alors il faut dire. Avèk tout ekip li yo. Il faut dire que ou très belle lè wap ri. Bon toute la gloire est à Dieu. Wè fò'n di sa. Euh wi lè mwen ap vini nan. Ou di 2018. 2018. Ok. Lè mwen ap vini nan pepinyè alò e pat pepinyè m te fè chwa pou m te vini. Ok. Se bòlòs mwen te prale. Ok. M swiv bòlòs m pa renmen jan fòmasyon yo ye m te ale nan radyo limyè lè m rive radyo limyè m kòmanse swiv gen kèk bagay m wè k pa fè m byen e m pa santi m retwouve m twou m fon kanpe men apèl lan Bondye te vle pou m te ale kounye a m kòmanse swiv avèk Emmaüs korespondan yo toujou voye liv ban mwen mwen travay mwen voye ale. Men m pa santi m retwouve m toujou. Bondye ta pral frape mwen atravè yon gwo maladi. Jis aprè lè m fin frape, mwen te ospitalize a lopital Dikini. M fè dis jou etène lopital Dikini, 19 jiyè 2019, epi Bondye di m yon sèl bagay, li di m, Jètrid, se swa w obeyi avèk apèl mwen oubyen w pase pa lanmò. Sa te trè etone. Èske ou tande vwa, ou tande vwa oubyen, oubyen se nan lespri w sa ye? Non, se pa nan lespri m. E pandan m ap dòmi, alò mwen gen pastè legliz mwen M tande ki rele m byen fò. Li di m, Jètrid, èske w renmen m? M di wi. Li di m, Jètrid, èske w renmen m? M pa raple m sa m di. Sa vle di Bondye itilize vwa pastè legliz ou pou l pale avè w. Wi. Li di, Jètrid, èske w renmen m? M pa raple m sa m di. Epi li di m konsa, Se swa w obeyi avèk apèl mwen oubyen w pase pa lanmò. Ou gen de chwa devan. E depi lò, sa ta pral kòmanse domine m. Se aprè lè m te fin ospitalize, mwen te etène lopital Tikini. E aprè, mwen di bon, pa gen lechwa, m ap vin enskri. Epi, mwen dòmi, mwen wè se Papi Amel Lafleur ki rele m nan telefòn, l ap pale ansanm avè m. Pandan l ap pale ansanm avè m, epi lè m gade, m pa wè nan telefòn li ankò, M wè se devan m li ye, epi l ap mache. Epi li di m konsa, Suiv li. Li di m, Ann al nan misyon avè l, suiv li. Epi m ap suiv li, m ap suiv li, m ap mache. Men m wè l gen yon distans li rive, li nan mitan yon lanmè. Lanmè a gwo. Lanmè a laj. Epi lanmè a ble. Epi m ap suiv li. Men lè m wè l rive yon distans ki lwen m. M di ah tan pou m jwenn pastè jis kote l gentan rive a la a m ap kase tèt mwen m pral travay pandan m kase tèt mwen pou m al travay epi m tonbe nan lanmè a m kòmanse neye nan lanmè a epi zye m klè lè zye m klè m di bon pa gen lechwa m oblije al enskri kay pastè Amel Lafleur. Eske ou te konn abitye rele li papi deja ou byen? Non, m pa t konn abitye rele l papi. Poukisa ou poko di l papi? Eske se paske ou tande tout moun ap di ou byen ou viv sa? Non, se pa paske m tande tout moun ap di non. Lè m vini nan seminè lan, mwen te gen pwoblèm wi, m te gen difikilte pou m te di papi a. Pou m te di papa, m te gen difikilte paske nan asanble kote m te ye, pastè legliz mwen pa t konn kite moun rele l papa. Ok. Sa vle di se pa yon bagay ki te nan sistèm ou? Non. Men o fur et à mesure m vin abitye a sa. Ok. Trè byen. M vin abitye, m ap rele l Papi m. Hum. Ann ale, kounye a lè w fin fè sonj lan w leve. Mwen leve, epi anpil moun, lè m ap di men kote m ap vin enskri, Dèlma 33, vi avèk jan konjonkti peyi an te ye, yo te konn ap fè m pè. Ou menm ou abite Kafou? M abite Kafou. Zòn. Akachon 32. Akachon 32. Epi, pandan m dòmi, mwen wè se mwen menm ki pral peye nan biwo Medip, m pral peye premye vèsman lekòl lan, men lekòl lan potko ouvri non. Epi lè m rive nan biwo a, mwen wè mwen pale avèk sekretè la, mwen di l konsa, Matisan gen anpil tire, fò w fè pi rapid pou mwen wi pou m ka gentan pase. Epi li di m konsa, se paske papa pa isi, men nan moman an, ilèvrè, fizikman, pastè Amel pa t Ayiti. Epi li di m, si papi te isi, m t ap fè papi remèt ou kòb ou a, paske ou pa konnen tout kote kretyen an pase, l pase avèk lapè nan lespri l. Jan l te di m nan dòmi an, se konsa l di m zye klè. Lè w al fè enskripsyon an vre? Lè m al fè enskripsyon an. Alò, m te gentan fè enskripsyon an lè m al peye premye vèsman an, paske m pa t gen nan mwen menm, nan ide m, jan moun yo t ap pale pou m te vini. nan kou an. Epi, Bondye fè gras, depi lò, m toujou vin nan kou, nenpòt lè yo tèmine, m toujou al lakay mwen. M pa janm pè. M konn pase anba katouch, gwo tire, m toujou pase, avèk lapè nan lespri m. Èske w konn akonpanye a de moun? Èske w konn gen plizyè moun avè w oubyen ou menm pou kò w? Latrinitedivin. Avèk Latrinitedivin? Wi. Ok zanmi oditè de la radyo chanjman FM nou avèk Gertrude Fleurizier 31 an yon jèn sè enfimyè ki ap etidye labib nan men pastè Amel Lafleur Bondye voye l vin jwenn pastè Amel Lafleur li soti de Arcachon 32 Carrefour epoul vin Dèlma 33 donk fò l oblije pase kote yo rele Valan kote yo rele li fè le tou ansanm avè m, alò m prale brèf, m ap rezime, li fè le tou ansanm avè m pou l ta rantre dan le mond envizib ansanm avè m. Men nan non Bondye Pastè Amel Laflèa l pa t kapab. M rete Akachon 32, men sof ke lè m ap monte machin nan, lè m fin chita nan machin nan, mwen santi mwen te fremi, men m pa t pè. Mwen pwopaje le san de Jezi anndan machin nan. Epi li vire, chak lè l rete li fè bak, li fè avan pou l ta vòltije ansanm avè m, men l pa kapab. Bondye fè gras. Bondye Papi Amel Lafleur a fè gras. Lè w di vòltije, èske sa vle di avyon an t ap pouse zèl pou l vole avè w? Oubyen lè w di vòltije se son kote l pral antre epi l fè bak? Zèl li ta renmen pran ansanm avè m pou l vole ansanm avè m. Kòmsi w santi la efè a ap fè? Wi, m santi efè a ap fè. Men depi lè m monte machin nan li gen yon boutèy l ap bwè. Ok. Li poze m kesyon, li mande m kote m soti. Mwen di l men ki kote m soti. Epi lè l man, lè li di m konsa, li tande pale de Pasteur Amel Lafleur. Li di m Pasteur Amel Lafleur bay anpil pwoblèm dan lemonn envizib. Li di w sa menm? Wi. E lè sa a tou, m pral sezi pou m wè kiyès ki pran m nan. Epi, li di m konsa, Ou bay anpil pwoblèm nan monn envizib lan. Lòt sa l te di m ankò, li di m konsa, Yon bagay ou pa t ap fè Nan zye klè ou pral fè l nan dòmi. Nan lespri m te etone lè l di m sa. Epi li di m konsa, ou pa konn tande lè yo kidnape moun? M pa reponn li. Li di m ou pa konn tande lè yo fè kadejak sou moun? M pa reponn li. Epi li vire, li fè le tou anpil kote ansanm avè m. L al ateri jis Akachon 34 ansanm avè m. Lè m vini Akachon 34, m di chofè, Mwen menm se akachon 32 m prale ou pral mete m nan akachon 32. Epi li chankre, li chankre, li vin soti bò riyèl fout fò de pou an, anfas lopital nan 32 an. Li monte ansanm avè m. Lè l rive nan ridofàn, se la pou m rantre lakay mwen. Li fè bak, li fè bak. Epi Li fè voup pou l ta vole ansanm avè m. Men Bondye pastè Amel Laflè a pa t bay pèmisyon toujou. Epi li vire machin nan pou l retounen desann avè m ankò. Pandan l ap vire machin nan epi m gade m wè yon bakòp lapolis ki kanpe devan l, ki kwaze devan l. Epi m wè kat oubyen senk lapolis desann, yo brake zam. Epi l ouvri pòt machin nan, l mete m atè. Men li joure m anpil. Li antre tout anndan manman m. Men m pa okipe l. Epi lè m fin desann machin nan, lè m voye zye m pa wè si polisye yo monte, si yo desann. Anojou. Sa vle di ou desann machin nan men ou pa polisye ki te ouvri pòt metro atè a ou pa wè yo ankò? M pa wè yo ankò. Waww sa se sa yo rele zanj Bondye. Epi lè m rive lakay mwen, anpil moun te etone pou mwen san ke m pa t konnen. Gen plizyè moun ki di yo te fè sonj, yo wè m soti mwen pa rantre. E nan demen si Dye ve gen k voye lakay mwen vin gade eske m rantre. M gen 3 moun ki te fè m eksplikasyon. Mwen gen yonn ki te di m konsa, li di m konsa, yè ou t al lekòl ou antre sèvant? M di wi. Li di an ou antre? M di wi m rantre. Li di e ti pitit Jezi ou ye? Jezi mennen w retounen, konsa l di. Glwa a Dye. M pat konn rezon an, men Bondye te konnen rezon an. Men pou byen di w Pastè Raphaël, nan klas lan, jou sa, Pastè Clézil Vilner, Bondye te enspire l pou l te ban m pwofesi a. Se mwen k pat ka konprann. Paske jou 9 oktòb sa, m te dòmi nan aswè, mwen te wè se yon moto mond envizib ki te vin frape m. Men avan l frape m, mwen gentan frape l avan. Epi lè pastè Klezi l ap fè kou an pou nou, li di tout etidyan leve kanpe, sezi epe nou, sezi zam nou, lage dife. Li di ou soti, ou pa konnen si w ap rantre. Ou pa konn ki delegasyon monn envizib ap voye vin pran ou. Epi li t ap woule yon kantik ki di, M ap pilonnen dyab la. E mwen menm m t ap pilonnen l, m t ap sezi dife, m t ap sezi epe même pas de connaître si c'est comme ça ça t'a payé pour moi. Et puis m't'a hmm. pral fait expérience là, l'école lagué, supporter au organes. Toute la gloire est à Dieu. À Dieu soit la gloire. Jésus-Christ soit toute l'honneur, à Jésus-Christ soit toute l'honneur, tout l'honneur. Et euh, c'est de a Savini, et nous-mêmes, nous pas rien de plus pour ajouter le 12 janvier 2022, deuxième, pour aller plus rapide, euh, et parler de nos expériences 12 janvier. 12 janvye 2022. Se te yon mèkredi ou vandredi? Se te yon jou mèkredi pandan m ap vini nan pepinyè an. Lè m rive Matisan, bandi te pran machin nan. Lè yo pran machin nan epi yo di machin chofè a vire. Epi pandan chofè a vire epi m te chita devan machin nan. Bandi a di madanm met pyo atè sou machin nan. Waww a vle di ou menm yo fè w desann. Yo fè m desann, yo fè chofè a desann tou. Epi bandi a pase dèyè machin nan, li rantre avèk tout rès pasaje yo. Mwen m retounen lakay mwen. Waww. Bondye pastè Amel la fè a te epanye m e men sa Bondye ka fè. Yes. Tout sa se eksperyans mwen toujou nan pepinyè. Yes. 26 janvye 2022. 26 janvye 2022 pastè Raphaël. Bondye pral fè pi gwo mirak toujou pandan. Lè yo tèmine, m ale lakay mwen. Lè m rive sou Pòtay Leyogàn, mwen pran yon machin. Epi lè nou rive Matisan, avan w pran mache Pwason an, epi m jwenn yo kwaze machin nan lari an, yo bloke lari an. Bandi bloke lari an. Epi gen yon bandi ki vini, li di pou machin nan rantre. Y ap rale machin nan antre, sa vle di ke y ap kidnape machin nan. Epi, anpil pasaje te nan machin nan ap fè tèt cho, sa k ap rele Jezi, sa k pè. M di nou pa bezwen pè, nou pa bezwen fè kè sote. Nan non Bondye pastè Amel Laflè a, machin nan ap travèse. Epi, Men pat genyen vit ki pou te separe antre pasajè e chofè a. Pandan bandi an di chofè a vire machin nan, m di chofè a kanpe machin nan. Cho. Bondye pastè Amel Laflè a. Pase anndan w. Bon m pa konnen, se t on bagay mèvèy li te ye, paske m pat wè mwen menm vre k te ka fè sa. Men nan moman an Bondye te vle m fè sa konsa. Epi lè m di chofè a kanpe, chofè a kanpe machin nan. epi m desann machin nan. M di bandi an konsa wè mwen menm, e lekòl m soti, Dèlma 33 m sot lekòl, e lakay mwen m prale, lakay mwen m ap rantre, machin nan ap travèse nan non Bondye Pastè Amel Laflè a. Li di m konsa, Ou poko konn ak kiyès w ap pale la, madanm? M di, Ou menm tou, ou poko konn ak kiyès w ap pale. Pandan m di l sa, li rale zam li. Lè l rale zam nan epi m di le san de Jezi biw. Pandan m di le san de Jezi biw, epi genyen yon lòt Bandi ki an chèf li, ta sanble ke se li kwafe ti piti yo! Epi li di bandi ki te rale zam nan, li di l fè machin nan ale. Epi pandansetan li di fè machin nan ale, men te gen yon kabyonèt yo te pran ki te kwaze nan wout la, si pou machin pa m mwen te monte a ale, fòk kabyonèt lan ale tou! Ebyen pa rapò avèk Bondye pastè Amel Lafleur ki anndanm avèk tout ekip li yo ki te fè entèvansyon an pou mwen konsa, kamyonèt la vin benefisye li ale epi aprè machin pa m nan ale men lè map monte machin nan m di bandi a konsa sil pa repanti fyèl la ap pete epi m monte machin nan pasaje yo te sezi Yo te sezi anpil, men Bondye pastè Amel Lafleur a te mete m deyò. Tout glwa se pou li, se sa Bondye ka fè, pastè Raphaël. Merci soeur Gertrude Fleurizier 31 ans infirmière yon jeune soeur ki lage l nan men Bondye jodi a la wap tande mwen aprann sa lap di la yo se pandan map fè yon emisyon nan radyo epi gon moun ki rele k di jodi a m rele se pa se pa sijè emisyon w lan pastè Raphaël men m vle di Bondye pastè Amel Lafleur a mèsi paske si se pa t yon sòlda l ki te nan yon bis mwen m te nan yon kamyonèt m t ap mouri se lè moun nan kòmanse ap bay temwanyaj la m di kisa k gen li di gon etidyan pepinyè yon fanm ki met pye l atè k di bandi a ou p ap ka kidnape bis sa a sa te vrèman fè m byen m di di moun sa a rele m. Epi Gertrude rele m, m potko rekonèt li, epi nou rankontre pou n pale. Donk, nou pa gen sa koutim lakay nou, tout moun konnen l. Donk, nou menm nan Radyo Chanjman FM, n ap goumen pou pou n pa esklav. Sa vle di kesyon fè montaj, fè mouvman, nou pa gen sa lakay nou. Donk, m pa t rekonèt Gertrude, sa fè m dezi, dezyèm fwa m rankontre l, yon premye fwa pou l esplike m sa l te viv la, dezyèm fwa m di sa w panse, èske li pa t ap bon pou n fè zanmi Tiforèv ak radio chanjman konn temwanyaj sa Bondye vivan Jezi reyèl e lè lap di w Bondye pastè Amel Lafleur a e pa pastè Amel Lafleur anpil moun gen pwoblèm a sa men se Bondye pastè Amel Lafleur a se pastè Amel Lafleur ki antrene l pou l konn Bondye sa ou pa ka anpeche l di sa. Donk se Bondye pastè Amel Lafleur a ki fèl pou li. Se pa pastè Amel Lafleur non men se Bondye pastè Amel Lafleur a ki fèl pou li. Donk sè Gertrude ke san Jezi kontinye kouvri w, ke Bondye pastè Amel Lafleur a kontinye avè w pou kontinye mache de viktwa an viktwa. Yon mesaj espesyal se kisa l tap ye sè Gertrude? Tout glwa se pou Senyè a e m resevwa l nan non Jezi. Mesaj map lanse avèk tout bandi anndan peyi an, Map konseye yo pran jezi. Asepte jezi kri pastè amel la flè a andan yo si yo pa aksepte jezi yap mouri nan sa yap fè a se sa pawòl la di. Merci beaucoup Gertrude Voilà nap obsève yon kout poz e lè nou tounen nap tounen avèk Ogénor li menm tou ki te viv yon eksperyans paske bandi anvayi peyi a bandi a vès Bandi a mikro, bandi ap negosye, ou konprann, bandi anvayi peyi a, ou menm si Bondye pa mete w an dife, finalman w pap ret anyen nan men w, ou pap travay, ou pa gen anyen w ap fè. An n pran kout poz, n ap tounen. Voilà, encore une fois, nous avec vous. Et merci euh, pour fidélité ou, sous Radio Changement FM 88.7 et vous suivre une émission spéciale. Oui, la puissante réalité du sang de Jésus, la puissante réalité du nom de Jésus. Ça lié, ça a bon Dieu fait. Eh ben, c'est ça la vie dis à là. Et qu'on y a nous plateau à là. Bonnel, 33 ans, marié, Yon jèn marye ki ak nou la, de pwofesyon mekanik, se yon mekanisyen, donk ki li menm tou fè yon eksperyans, se te, li fè plizyè eksperyans, oktòb 2019, men la nou gentan, nou pral fè tranzisyon rapid avèk pastè Daniel Join ki pral genyen pou priye, pou fè priyè midi a, mentnan nou pral eseye ale rapid avèk li li menm. ok li se octobre 2019 janvier 2020 yon yon lundi vers 7 heures 8 heures donc li tap soti Gérald Bataille et li pral li pa bezwen ban nou trop trop detay men rapidman Ocgenor Bonel map di w bonswa li gentan midi bonswa byenvini nan emisyon spesyal sa. Bonswa frè Rapha donc mwen kontan poum la poum di sa Jésus fè pou mwen paske le Seigneur fèm gras. Mwen se yon, se te yon ansyen vagabon m te ye. Mwen se moun Pòdepè, pli presizeman Basen Ble, mwen soti. Donk, mwen se yon nèg ki te konn mennen vi mal. M pa t kwè levanjil te ka, te ka, te ka chanje m. M pa t kwè levanjil te ka fè anyen pou mwen paske m te, malgre m te nan, m te nan pwotestan, m te toujou.